Lik chapit 17 Jezi di disip li yo, Ap toujou gen bagay k ap fèt pou fè moun fè peche. Men, malè pou moun ki lakòz bagay sa yo rive! Li ta pi bon pou li si yo ta mare yon gwo wòl moulen nan kou l epi yo voye l jete nan lanmè. Wi. Sa ta pi bon pou li pase pou l ta lakòz yonn nan ti piti sa yo tonbe nan peche. Veye kò nou byen. Si frè ou tonbe nan peche, rale zòrèy li. Si l chanje konpòtman li, padone li. Si nan yon sèl jounen an li peche sèt fwa kont ou, si toule sèt fwa yo li tounen vin jwenn ou poul di ou mwen pap fè sa ankò se pou ou padone li konfyans nan Bondye apot yo di Jezi fè nou gen plis konfyans non Jezi di yo si nou te gen konfyans nan Bondye gwosè yon ti grenn moutad Nou ta di pye sikomò sa. Derasine tèt ou, sot la, al plante tèt ou nan lanmè. Li ta obeyi nou. Sa yon domestik dwe fè. Sipoze yonn nan nou gen yon domestik. Se lè m fin manje, ou menm ou a manje, ou a bwè. Li pa gen mèsi pou l di domestik la, paske domestik la ap fè sa l te mande l fè a. Pa vre? Se menm jan an tou pou nou, lè nou fin fè tout sa yo mande nou fè, se pou n di, Se domestik nou ye, nou fè sa n te dwe fè. Jezi geri dis moun ki te gen lalèp. Pandan Jezi te nan chemen pou l al Jerizalèm, li t ap pase sou fwontyè ki separe peyi Samari ak peyi Galile. Antan l t ap rantre nan yon bouk, dis moun ki te gen maladi lalèp vin kontre li. Yo rete kanpe byen lwen, yo pale byen fò, yo di l konsa. Jezi Mèt, gen pitye pou nou! Lè Jezi wè yo, li di, Al fè prèt yo wè nou. Pandan yo t ap prale, yo geri. Yonn ladan yo ki wè li geri tounen sou wout li. Li t ap fè lwanj Bondye byen fò pou tout moun tande. Li lage kòl atè nan pye Jezi, li di l mèsi. Nonm sa a te yon moun peyi Samari. Jezi pran lapawòl, li di l, Nou toule dis te geri, pa vre? Kote nèf lòt yo? Se etranje sa a sèlman ki sonje pou l vin fè lwanj Bondye? Epi li di li, Leve non. Ou mèt ale. Se konfyans ou nan Bondye ki geri ou. Gouvènman Bondye a ap vini. Farizyen yo mande Jezi, Ki lè Bondye t ap vin etabli gouvènman l lan? Li reponn yo, Bondye ap vini tabli gouvènman l lan yon jan pou tout moun wè li. Men, Yo p ap di, Men l bò isit! Osinon, Men l bò laba! Paske, konnen sa byen, gouvènman Bondye a la nan mitan nou. Epi li di disip yo, Gen yon lè nou va anvi wè yonn nan jou ki pou moun Bondye voye nan lachè a, men nou pap wè sa. Y a di nou. Gade! Men l bò isit! Osinon, Gade! Men l bò laba! Pa ale. Pa kouri dèyè yo. Lè yon kout zèklè fè yan li klere syèl la byen klere depi yon bout jouk nan lòt bout la. Pa vre? Se va menm jan an tou pou moun Bondye voye nan lachè, lè jou l va rive. Men, avan sa, li gen pou l soufri anpil. Moun alèkile yo pap vle wè li. Sa ki te rive nan tan Noye a Se sa kap rive tou lè jou a va rive pou moun Bondye voye nan lachè a vini. Moun tap manje, yo tap bwè. Moun tap marye, yo tap marye pitit fi yo. Se konsa tout bagay te ye jouk jou Noye te rantre nan batiman an. Lè inondasyon an te fèt, li touye yo tou. Sa ki te rive nan tan Nowa va rive menm jan an tou. Moun tap manje. Yo tap bwè, yo tap achte, yo tap plante, yo tap bati. Men, jou Lo soti kite lavil Sodòm lan, dife souf grennen sot nan syèl la tankou lapli tonbe sou yo. Yo tout peri. Se va menm jan an tou lè jou a va rive pou moun Bondye voye nan lachè a parèt. Jou sa a. Moun ki va sou tèt kay pap bezwen desann anndan kay la al pran zafè li. Moun ki nan jaden pap bezwen tounen lakay ankò. Sonje istwa madanm Lo a. Moun ki va chache sove lavi l va pèdi l, men moun ki va pèdi lavi l va konsève li. M ap di nou sa. Jou nan nwit sa a, va gen de moun sou yon menm kabann, y ap pran yonn, y ap kite lòt la. Va gen de fanm k ap pile grenn ansanm, y ap pran yonn, y ap kite lòt la. Va gen de zòm nan yon menm jaden, y ap pran yonn, y ap kite lòt la. Disip yo pran lapawòl. Yo mande l konsa. Ki kote sa pral fèt, Mèt? Li reponn yo, Kote kadav la va ye, se la votou yo va sanble. Amèn.